Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm moun ki rete nan zòn kafou fèy moun ki rete nan zòn gran ravin moun ki rete nan blòk martisan toujou moun ki ap frekante wout martisan moun ki rete tout savann pistach. M ta kapab di bagay la vrèman difisil pou yo. Genyen anpil moun ki ap ekri m ki bezwen konfimasyon sou yon nouvèl. Menm jan yo tande nouvèl la tou m tande l. O, yo touye Ti Lapli. Ti Lapli kadav. Ebyen, fò m di nou ke se sa k fè mwen menm mwen toujou fè anpil efò. Kesyon wi-di. Pou mwen toujou chache al otantifye oubyen enfime enfòmasyon. Lè m tande yon nouvèl, m pa kouri lage l. M al chache genyen detay èske se vre ou pa. Mwen mete yon dwòn anlè sou Gran Ravin. Lè m al gade mwen pa gen sa pyès. S on nouvèl yo fè kouri. A tèl pwen genyen. Yon pwòch yon Arab mwen ki pale ak sitwayen an. Sitwayen an voye voice la ba li pou l di l ke oh oh nou pa gen anyen. Dayè, li eksplike ke nèg Krisla yo, nèg ti bwa yo, se konsa yo ye, se truk yo ki konsa a, lè batay la rèd, yo fè yon jan kanmenm pou kapab devye sa n ta kapab rele, euh, pwisans yo genyen nan batay la. N ap tande ti voice sa a, se kèlke segond men ki kapab pèmèt ke ou gen yon ide paske nan moman nou t ap voye mesaj ban mwen an m pa t kapab di nou èske se vre ou pa. Ann tande. Ou konn ba yo deja frèm. E toujou konsa wi menn. Depi ou wè nèg sa wap mache sou yo nou sot pwan de manch long pou yo la. Anvann. E sak fè w tande yap kouri men anprann di m mouri m mouri m mouri. Yap fè ront sèvi kòlè. Yap fè wont sèvi kòlè. Bagay leta wi frèm konprann leta peyi n pou n di mèsi bagay yo t ba yo pouvwa e yo t ba yo pouvwa yo pou n di mèsi wi frèm m pa gen anyen frèm m pa gen anyen se egzanm nou pran pou nèg yo kap fè rimè sa yo kouri konsa e pa anyen t genyen e pa anyen t serye t genyen menm si konsa nèg yo gen ou konn nèg yo goumen ak opinyon piblik Yap mete yon bagay nan tèt popilasyon nan tèt ou konprann nan tèt nan tèt pèp la e konsa nèg yo ye nou konprann aprè sa pa gen anyen men. Bon antouka pou tout moun kap mande si ti lapli mouri yo nou tande sitwayen an pale donk li pa mouri kounya la fòm di nou ke batay la myèl ou konn tande batay myèl monchè mwen m poko wè batay sa paske depi se moun ki rete nan zòn sa yo ebyen wap di tèt ou ke bagay la pa bon ditou. Ekoute, Krisla mete chal deyò, se kòmsi Krisla pral fè kanaval. Tande cha sa e cha bal wi. Krisla te ale nan komisarya anlè a. Krisla pran yon cha. Men cha sa Krisla pran an avèk kèk zam tou. Se sou pretèks ke nèg gran ravin, nèg vilaj pral pote boure pou yo pran cha. Lè tout moun ap di o sa kap pase konsa o. Tèks gentan ap sòti sou rezo sosyo kòmkwa nèg Tibwa, tande byen wi nèg Tibwa pote boure sou komisarya a, yo mete polisye kouche, yo pran materyèl. Krisla, nan yon lojik pou koupe kou ak enfòmasyon sa yo, li vle fè konprann ke se sèvis l ap rann larepiblik. E li di ke nan yon ti tan ki pa twò lwen, l ap remèt cha a. Ebyen, Krisla estime ke si l remèt cha a, Toutswit, ebyen, l ap manke jwè oubyen l ap manke minisyon pou batay la, oubyen materyèl, ebyen l kenbe cha toujou. E se cha sa a k ap mete bal sou nèg yo nan Matisan, se cha sa a k ap file anlè a la a pou al file bal sou Gran Ravin. Depi maten, alò depi yè, fò n di ke cha sa a li menm li antre an aksyon. Men nan kòmansman daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, nèg krisla yo t ap lage bon bal. Dayè ou wè ke gon sòlda nèg yo te pran la pou nèg gran ravin yo, epi y ap mal mennen sòlda a son dread. Apre sa genyen kèk videyo ki parèt viral. Gon sitwayen, m pral pèmèt ke nou gade 2 videyo sitwayen sa. Nèg sa tèlman anmède Ti Lapli e m te mete yon dron anlè pou m kapab konnen kiyès misye ye. An nou gade videyo a dabò epi aprè m pral bay idantite ti gason sila. Misye t al fè move bagay. Ebyen ki sa k pase, dapre enfòmasyon ki rive jwenn mwen, Sonsonn al vòlè bagay moun nan site a. Epi yo fè bal dèyè Sonsonn. Lè yo tire dèyè misye, misye pran bal nan pye. Pandan tèt kale deyò a, nèg sa yo menm yo tou al jwenn ti bwa. Epi lè misye moute la nan ti bwa, misye tou fè baz li, hein, Timèlbs 45, yon bagay konsa. Ebyen, nèg sa se li menm ki kanpe la. ki di l ap goumen ak ti lapli. Donk, m te bezwen gen enfòmasyon sou ti jèn sa paske m wè misye prezan anpil sou tiktok. Misye trè trè prezan kote ke depi gen batay w ap wè misye toujou ap pale parèt tèt li pou l di ee ti lapli fon parèt fon parèt se ou n ap tann. Brèf, ebyen bagay yo te ale vit maten ankò. Dayè gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen kòmkwa nèg gran ravin yo ta pran plizyè manch. Enhen pou nèg ti bwa yo. Men genyen sòlda ki tonbe nan tou 2 kan yo daprè enfòmasyon. Tande byen sa map di nou. Byen bonè. Krisla deplase ak cha li a. Cha sa a kòmanse ap mete aktivite pou nèg gran ravin yo. Men tande byen ou konn sak fè m panse ke vin gen nouvèl kòm kwa ti lapli mouri. Paske nèg sa yo gon jan yo batay. Yo gen dwa ap tire avè w konsa la epi ou rete ou pa janm tande yon bri katouch pete ankò menm. E pou konprann ke bagay la bon nan ponyèt ou, hum! Danje! Nèg Ti Bwa yo te gen entansyon ansèkle frè Rock la, voye bal epi pou kapab mete dife. Poukisa pou kapab antre nan lojik sila, se paske nèg yo gen yon snaypè ki sou tèt lekòl sa a, snaypè sa a li domine nèg Ti Bwa yo anpil. Depi nèg yo apwoche. Ebyen, yo bay nèg yo aktivite. Se sa k fè w wè, nèg yo, yo pote boure la a pou wè si yo te kapab jere kestyon sila. Tande byen sa m ap di w la wi, men m pa rete kwè ke sa rive fèt. Pandan m ap fè emisyon an la a, genyen enfòmasyon ki deja rive jwenn mwen ki di ke gen 5 mò, gen 4 manch ki pèdi. Alò, mò sa yo, èske se dan lè 2 kan? Oubyen eske se tibwa ki pèdi solda sa yo eske se gran ravin ki pèdi mò sa yo nou pral genyen plis detay sou idantite moun sa yo yo menm ki pèdi lavi yo bagay la te rèd paske tout nan martisan e anpil moun pran bal anpil moun pran bal moun ki prale e nan zòn ande yo ala moun ki ap pase nan blòk matisan moun yo pran bal paske sou plas fontamara tanzantan gon kouri. Bagay yo te ale trè trè trè vit paske te gen anpil enfòmasyon. Depi a 10 zè 41, Krisla te nan 17 ak blende a. Nèg sa yo menm voye gaz tou. Tande byen wi! Se te pou kapab gen kontwòl Freròk la. E ki di gen kontwòl Freròk se pou kapab mete. Kontwòl sou snaypè a ki domine nèg yo anba a. Epi li t al fè tantativ pou kapab repran anpil zòn nan Matisan. Se te yon batay bwa kale. Nèg yo al tante mete dife tou nan zòn Lajwa. Anpil koze. Genyen sòlda Krisla ki pran bal. Se te a midi 23 konsa yon sòlda pran bal. Eeemm. M kwè se nan dèyè misye pran bal la. E fò n di ke. Depi lendi, tande byen enfòmasyon m ap ba nou wi, nèg yo te sòti ak blennde a e nèg yo kòmanse file bal sou gran ravin e gran ravin oblije kwaze yon machin nan lari an pou kapab bloke pasaj blennde sa a ki pran direksyon matisan ki ap tire an direksyon nèg izo yo. Men blende sa, blende a vreman entelijan, neg ki ladann yo vreman entelijan paske gen kote yo pa vle rive paske depi yo rive kote sa nou ta kapab di ebyen blende sa met li ap pranl. Kiyes ki met li non ebyen kan adves la ap pranl. Fok blende sa tou li menm li fè trè atansyon paske lè ou wè blende a nan zòn nan lap progrese ebyen nan progresyon sa kapab genyen anpil pwoblèm. Fò n di ke gen anpil moun ki pran bal. Dayè gen yon fi m kwè ki pran yon bal nan tèt. Genyen yon, kòman yo rele moun sa yo? Moun ki bèf chenn. Ebyen, misye pran yon bal nan ponyèt. Bagay la te vrèman rèd. Jodi a nèg yo pa t moute lanmè a paske e te gen anpil kontwòl sou lanmè a. Batay la, se te yon batay chak 5 minit anpil kouri. Tanzantan gen yon ti kalm ki tounen. Men tanzantan gen yon kouri. Sa vle di, bagay yo te vrèman rèd. Nou pa kapab kontwole konbyen moun ki viktim nan bagay sila. Men, n ap vini avèk kèlke detay pou ou, pou kapab di ou kòman batay la te ye. Paske batay sa a se te yon batay kanpe goumen. Men kesyon m ap poze tèt mwen pou kwè li la a, jan m te wè nèg yo t ap batay jounen jodi a la a, Eske nèg sa yo pa bwè Florida? Tande byen. Men sa pou w konprann. Gen yon cha lapolis ki antre an aksyon k ap batay. E cha sa a, li nan men Kris la. Epi, Gran Ravin ap batay, Anlè ap batay. Sa vle di, zòn yo pa inosan parapò ak moun ki rete ladan yo. Pa egzanp, lè w pran Tibwa, Tibwa pa inosan. Men, abitan yo, kèlke pa, an kèlke sòt, yo inosan. Men. Se nèg ak zam yo, pour dire mieux, ki gate zòn yo. Paske si pat gen nèg ak zam ki tap fonksyone nan zòn yo, oubyen lè gen yon zòn moun ap viv pezibleman ladan yo, kite moun yo viv. Nou pa kab sòti pou nou vin gate l, paske depi gen de twa nèg ak zam la kap vin fè baz nan zòn yo, sa vle di bagay la gate. Ebyen, se konsa pou m di nou ke bagay la vrèman myèl. Anpil sòlda tonbe, m gentan gen foto ak videyo, nèg kap rele Anmwee la a, kote ke sa ap kriye viktwa, sa ap kriye viktwa, men jounen jodi a la m ta kapab di tout nèg mete pye yo atè a. Depi son sòlda w ye ou pèdi pye w al tonbe anba men nèg gran ravin, ou bannann. Ou son sòlda la ou pèdi pye w al tonbe anba men nèg Krisla yo se nèg gran ravin, ou bannann. Men, ekoute, le truc pour l'instant de la part des hommes de grand ravine se pretann ke yo pèdi batay la, tande byen wi, epi pou nèg Krisla yo vin pote boure an bèt. Epi sa w tande a la a, y ap jwenn bagay pou yo mete nan men yo. Donk anpil nèg ap tonbe la a, gen moun ou pa wè. Ou konprann? Pandan w wè nèg Gran Ravin yo fè silans la a, y ap manje anpil nèg atè a. Tande! Ebyen, sòlda ap tonbe nan de kan, moun ap pran bal. Fèt atansyon nou menm k ap frekante zòn Matisan an paske ni nou menm ki nan zòn anlè a tou, batay sa a, Li pa yon batay piti. Antouka nap kite w avèk yon rèl. Rèl sa se sitwayen kap viv Turquie yo. Ariel, banm di w yon bagay, si w paka fè anyen pou Ayisyen ki nan Sendomeng yo, fè yon bagay pou moun ki Turquie yo. Paske moun ki nan Sendomeng yo, yap voye yo vini. Ou pa konprann non, yo rann nou sèvis, yo voye yo vini. Men moun ki nan Turquie yo, yo paka gen papye. E yo pap voye yo vini. Yo te konnen pou yo te pran 3000 dola ameriken nan men yo pou yo te fè yo antre. Leta Turk fè yon lajan. Recep Tayyip Erdogan se ou k prezidan peyi sa a. Banm di w yon bagay, ou se yon kriminèl wi. An kòmsi Recep, ou leve yon bon maten ou di peyi a ouvè, ou envite ayisyen vin nan peyi w, pou yon moun vin la Turki, ou fè l peye 3000 dola, epi jounen jodi a la w kanpe w kwaze bra w ap gade bagay sa k ap pase nan peyi an? Hein? Te kwè ou son nèg ki konn pale, ki konn ap di ke wap batay kont move bagay nan mond lan. Receptay perdoan monchè, se pa serye sa! Hein! Lage ayisyen yo pou yo vin lakay yo, mete yo nan yon avyon pou yo vin lakay yo. Nou te pran 3 mil dola nan men yo, nou pa ba yo travay, nou mete yo nan prizon, yap pase mizè. Yo bezwen vin lakay yo. Fon kous avyon pou yo vin lakay yo. Ou byen leta ayisyen li menm Ariel, ou ka fè sa, ou ka rann nou sèvis sa. Frete yon avyon al pran ayisyen sa yo kap pase mizè. E nan prizon yo mete yo wi. Se yon ti bonbon yo ba yo wi. Avek yon ti vè dlo wi. Moun sa yo ka viv ak sa? Ann tande sitwayen sa k mande gouvènman ayisyen an pou l vin chèche yo. Nap sipliye tout medya Ayiti kou aletranje pou fè mesaj la rive jwenn gouvènman Ariel Henry ap dirije a. Nou menm Ayisyen kap viv nan Latiki, bagay yo vrèman vrèman konplike pou nou. Bagay yo vrèman grav. Sa fè lontan nap tann yon vwayaj pou oim ka fè nou retounen lakay nou menm jan li te fèl pou yon premye gwoup moun. Nan moman ke nap pale ansanm avèk nou la, se fò ta la pou ta va wè, anpil ayisyen nan prizon, yap bat yo chak jou, e sak pi rèd la, lè yo nan prizon, yo fè 15 jou, yo fè 20 jou, yo fè men mwa menm, lè yo resi lage yo nan prizon, yo ba yo 15 jou pou kite peyi a, lè yo achte biyè davyon pou yo ale, yo pa kite yo vwayaje. Lajan pedi ankò pi rèd. Yo tounen re arete yo ankò. Jodi a Ayisyen kap viv Latiki pa konn ki sen pou yo rele. E sak fè nap mande tout medya Ayiti kou aletranje pou fè mesaj la jwenn gouvènman Ariel Henry ap dirije a. Lè nou al nan biwo oim nan Latiki, yo di nou ke yo menm yo prè pou vòl la fèt deja. Se gouvènman Ayisyen an ki pa janm siyen pou vòl la fèt. Malgre sa, nou pa gen papye, yo pa deside renouvle papye yo pou nou. Sa vin fè ke tout Ayisyen nan Latiki vin ilegal. Mèt kay yo pa deside kolabore avèk nou. Lè yo lwe nou kay pou ennan, apèn yon mwa oubyen yon semèn, yo mete nou deyò. Nou pa ka revandike akoz ke nou pa gen papye. Yo rele lapolis. Vin mete nou deyò. Nou ap pase anpil mizè. Fanm ansent pa ka al lopital. Gen moun pye yo kase. Gen sa men yo kase. Yo pa ka al travay. Sitiyasyon an vrèman, vrèman, vrèman konplike. Sa k pi rèd la, ou lakay ou, lapolis vin arete w. Ou nan travay, lapolis arete w. Ou nan lari, lapolis arete w. Sa Ayisyen ap pran an, mwen m ap di yon moun, nou pa konnen ki sa pou nou fè ankò. Nou menm Ayisyen k ap viv Latiki, nou tande tout jan Ayisyen Pouki sendomeng ap pase mizè. Sa ayisyen sendomeng yo ap pran sa pa anyen. Sa pa anyen anyen anyen devan sa ayisyen ap pase nan la Turki. Mizè mizè ayisyen ap pase nan la Turki an sa moun yo ap pran nan sendomeng lan li pa anyen ditou ditou ditou. Yo mete w nan prizon ou fè 15 jou oubyen ou fè mwa avèk yon pen avèk yon ti tomat yon bidon dlo e si w gen chans pou w jwenn li. Sitiyasyon an vrèman vrèman vrèman difisil. E sa k fè n ap mande gouvènman Ariel Henry a. Pou l kapab fè tout jan l konnen. Si mwa desanm ta pran Ayisyen yo Latiki, genlè tout Ayisyen yo ap pral nan prizon paske chak jou Bondye mete y ap arete yo. Yo arete yo lakay yo, yo arete yo nan travay, yo arete yo menm lè y ap al lopital. Se sa ki vrèman terib. Gen sa ki ansent ki pa ka al lopital. Gen sa ki gen timoun ki pa ka. ki pa ka ale lopital. E gen sa ki kouche la, lakay yo, yo pa ka al travay. Paske depi yo soti lapolis ap arete yo. N ap mande pou tout jounalis fè vwa nou pase nan tout medya. Pou gouvènman Ariel Henry a kapab tande kri nou. Paske nou se Ayisyen, nou bezwen viv, nou bezwen retounen lakay nou. Malgre sitiyasyon Ayiti konplike, nou mande pou nou retounen nenpòt fason. Si se Pòtoprens ki gen pwoblèm, nou mande pou yo fè vwayaj la nan èpòt Kap Ayisyen an. Paske se lakay nou nou bezwen retounen kelkeswa fason. Paske sa nap andire a se dwòl anpil anpil anpil anpil bagay nou pa ka espere ditou ditou jan ayisyen ap pase mizè nan latiki. Trètman ke yap ban nou yo pa bon chak jou yap arete nou. E sak fè nap mande tout medya pou fè vwa nou pase. Paske sitiyasyon an vrèman vrèman dwòl pou gouvènman Ariel Henry a tande. Paske nou ekri lèt. Nan, nan oim, la Turquie. Nan ale nan biwo a menm yo di se pa yo menm yo menm yo prè. Yo prè se pou sa yo te fè enskripsyon yo prè pou mennen nou retounen lakay nou malgre jan yo wè nap soufri yo fè konnen ke yo paka pran nou tout pou mete Yon kote paske nou twòp sèl sa yo ka fè pou nou se vòl la ki pou fèt men se gouvènman ayisyen an ki bloke vol la nap mande Ariel Henry nou pa mandey lajan tanpri fè nou gras siyen antre an kominikasyon ansanm avèk oim la Tiki pou mennen nou lakay nou se lakay nou nou bezwen retounen paske lakay se lakay. Nap mande pou gouvènman an voye chache nou paske nou paka viv sitiyasyon an vrèman vrèman vrèman malouk pou ayisyen kap viv la Tiki. Nou pa gen papye, nou ilegal, yo pa deside renouvle papye yo pou nou ankò. Sa vin koz ke nou pa ka soti, nou pa ka fonksyone. Malgre jan nou tande Ayisyen nan Sendomeng ap pase mizè, sa pa anyen ditou, ditou, ditou devan mizè Ayisyen ap pase Latiki. Sa Ayisyen ap pase Latiki a li pa gen non, li pa gen non. Trètman ou pa bon. Lè yo arete ou, mete ou nan prizon, ou fè yon mwa, de mwa, san benyen, avèk chak jou yo ba w yon pen, avèk. Yon ti tomat ladan l. Gen anpil nan yo ki mouri nan prizon. Gen anpil ki mouri nan prizon. Sitiyasyon an vrèman, vrèman difisil. Oim nan peyi Latiki di l konprann tout sitiyasyon ke Ayisyen ap viv yo. Li fè nou konnen ke se gouvènman Ayisyen an ki pa janm siyen pou vòl la fèt. E sa ki fè n ap mande pou medya an liy yo pou kapab fè travay nou. Nou mande pou tout medya, kèlkeswa medya a jan w ap dirije l la, pou fè vwa nou pase jwenn gouvènman Ariel Henry a. Paske si mwa desanm ta pran ayisyen isi m pa bezwen di w. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pouw nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.